Yo! Yo, devy yapa e ou 길 man chacho ou bapa? Yo, ou bayi mindsou lou l game Yo, wou bagay men Dekasan oh, oh, sezi, ou e pis eh, sil men Ti posisyon ne sou ou pie volo Dekasan sezi Woe let dèm di mounan dabbou wap Sakwa papo mounan So goun, wou kn nati bade tombe M eh. di jame bayi def labd w по person eh. Deman si, let apou di b Geralt